Yow junior menn wè m voye vòs la bon la menn pign kò di kenn moun sa pa pibliye non menn paske jeneral la pa vle pou nou pou moun pale de bagay sa menm paske li pa vle se antre nan nou nan baz la la menn ki konnen ke misye mouri ou konprann sa m di w la paske. Wè mwen kote m ye a la m pa ka fon pa. Misye pa dakò pou moun sòti. Sa vle di, di n n ap tann popilasyon an, sa k ap vini an, se yon masak k ap fèt alacho, sa ki mouri zafèr a yo. Wè m di w sa la menn, pa bat pou w fè yon erè pou w ta voye ba yon lòt moun pa w non menn. Yo, menm yon bon zanmi w pinga w di sa tou. Konn se nou antre nou nan baz la la konnen misye mouri. Ou konprann sa m di w la menn? Ya. Ou konnen frè m nan kafou Jan Deni l rete menn?